Manman depechel atè yo dim kote w la yo dim yo gen emergency m pa konn ki moun ki rele konsa non. M pat gen randevou a menm non. Emergency an vle di yo gon ijans fè yo antre. Kounya la ede jèn nou ye kòmsi nou leve maten midi swa nich la nou pap fè anyen kounya la nou se 200 ofis nou pap fè anyen nou vin kote w e sa Sam fè pou nou sam fè pou nou men pou sam fè. M pa konnen e anyen m pap fè vin kote w mwen m ansanm avèk fren mwen an. Sak fren nan? Fren, fren, zanmi. Mwen vin kote w.